E Chalson kouman w ye se ou? Kouman w ye Chalson? Bonswa TT se mwen menm se mwen menm mwen anfòm gras a Dye mwen la jan ou deja anonse la mwen te gen pwoblèm kouran mwen te gentan kouri fon estrateji voye yon zanmi an jwenn yon ti chaj konnen gen pwoblèm kouran Ayiti Donk se ou se ou kap pale Shelson Sanon koman w ye koman w santi w jodi a aprè 10 an w te fèmen dèyè baro finalman jodi a ou jwenn liberasyon w a ki santiman koman w ye n pap pale anpil non ou konn bagay yo men di nou non koman w ye pou lenstan. Mèsi anpil T plus se yon vrè se yon gwo kontantman ke l ye pou mwen jodi a aprè 9 an 6 mwa e 20 jou M te prive de fanmi m, zanmi m, e jodi a mwen rejwenn yo. Se vrèman anpil kontantman, anpil emosyon. E m ap di w mèsi anpil, ou travay anpil pou sa. Ou pa ou pa moun ki ap defann moun ki gen lajan men ou ap defann moun ki pa kapab, moun ki pa gen moun ki pou panse pou yo yo. Se jan de moun sa yo ou defann se sak fè jounen jodi a mwen jwenn liberasyon sa san ou menm liberasyon sa mpa di li tap enposib men ki te ekstrème ki tap ekstrèmeman difisil pou mwen paske se pat yon bagay ki te fasil ditou tout moun te bliye dosye m pèsòn jij pat vle pran dosye m e dwayen pat vle fè anyen pou mwen poukisa yo pat vle pran dosye a yo te pè bon yo pat anpil moun pat vle pran dosye m mpap fin di se pè paske. Jodi a m ka pale gen bagay ke m ka di. Te gen gwo kòb pou m pa t janm jije. Gen moun ki te toujou di m ke m p ap janm jije. E lè prèv son la, yo di m sa a de, yo di m sa pa telefòn. Gen moun ki egzije m lajan, egzije m gwo lajan, gwo òf, ofri fanmi m gwo bagay tou pou m te fè antant ansanm avèk yo pou m pa t janm site non yo. Paske m te di mwen menm si tout moun prezante m kòm yon kriminèl, yon dilè de dwòg, yon kidnapè, donk mwen konnen m inosan fòk mwen pale verite a pou m soti. Paske mwen gen fanmi menm jan avèk yo tou. Lè fanmi m resevwa nouvèl sa yo l pa fè yo byen. Donk mwen santi m byen gras avèk ou menm apre Bondye. Mwen anfòm jounen jodi a, fanmi m kontan wè m. Anpil moun panse se pa mwen menm tou. Gwoup fanmim wè m yo pa panse se mwen paske se pa tout fanm ki te gen chans pou te wè m lè m te nan prizon an. Wè, se vre. E aprè 10 lane anviwon, deja pa t gen gason tèlman Adiba la vin konplike. Antouka Shelson. Mwen gen moun ki vin. Wè, ki sa w di? Mwen gen moun ki vin, mwen gen moun ki vin chèche m nan tribinal la, ki te kite timoun mwen yo pi wo pase m avèk gwo bab nan figi yo. Mezanmi m pase m nan yo ap fè ti tato avèm poum di kiyès sa m paka di non se kòm te konn pale ak moun yo men m pat konn wè foto yo m pat konn pale sou videyo avèk yo m paka konnen si se fanmi m se lè yo dim non an jis kounya m poko ka kwè paske vizaj yo pa menm ankò pwobab yon gwo jèn fi epi m patap ka soti nan m patap ka soti nan tribinal la poukont mwen tou epitou janm konnen m konn pòtoprens byen son lòt vil mwen wè. Wè. Antouka. Chak kote m rive se m ap mande ki kote la ye. Y ap di w, wè se yon Pòtoprens ki defèt. Ki defèt, m kapab di ki te kraze men kounye a ki vin kraze 4 fwa plis. Ki vrèman lòt bagay. Antouka, nou p ap pale twòp Chelson, m ap sèlman di w ke Anpil pridans ou konn ba yo deja ou konn prensip la donk epi pa Lapli ta fè demiz men map men map mandew tou pou ban mwen yon pou ban mwen yon ti chans poum remèsye kèk lòt moun ki te pran risk prèske menm jan avèk ou tou ok pou liberasyon sa te posib te posib paske m rayi moun ki engra wè anpil moun ki engra e malerezman m konn moun depatman lakay mwen ki ou travay pou yo tou. San ke se pa lajan jan ke yon lòt yon seri de lòt moun egzije sa. Se nanm ou ke ou bay, se vi ou ke ou bay yon seri de moun ki rann ou engratitid. M pap fè menm jan avèk yo, mwen malere, men gras a Dye nou gen karaktè. E fòk mwen remèsye yo yon lòt fwa ankò. Mèsi Thélice ki ap batay pou mwen pou m jwenn, pou m te jwenn liberasyon sa. E m ap remèsye PM Jou tou. Yo te pwomèt mwen ke tout sa ki posib ke l ka fè l ap fè l paske li gen enfòmasyon tou ke ou pa ta moun ke yo te vann nan. Wi, se sa. Epi lòt sa pou m presize pou ou ankò, misye te li sa ke. E gon lè misye te di m tou dosye sa l te fin bliye l e lè m pale bagay sa li konnen te gen bagay sa. Se ou ki fèl sonje paske mwen te fon bon tan m pèdi kominikasyon. Li te vin pa peye m ankò. Se yon dosye ke prezidan Jovenel Moise te mande premye minis lan pandan m ap di sa tou pami tout premye minis ke prezidan Jovenel Moise pase Jouthe se prefere l. Jouthe se prefere l sa m ap di w jodi an se sa prezidan li menm li di m. Li di Jouthe sa tou. Li dim sa, li dim sa mwen menm. Li dim sa mwen menm pèsonèl e li dim sa tou APM nan tou. Se moun preferel, malerezman li pat kapab kontinye avèk li paske li tap resevwa presyon. Se pa avèk volontel kel pat kontinye avèk PM Jouthe. Se pa pou san rezon, li di premye minis lan tanpri fè sa ou kapab ede jèn gason sa jwenn liberasyon pou mwen paske ou plis kapab fè kontak yo o nivo tribinal la pou mwen. Ebyen, alo mwen la? Wi ou la ou la. Premye minis lan li menm li vin pa PM ankò, li kenbe dosye a. Yo bloke dosye a nan Dekana a. Dosye a bloke nan Dekana a kote ke gen moun k ap pran dikte nan men Pierre Esperance pou doktè a pou dosye a pa avanse. PM nan pa dekouraje, li kontinye rele moun yo chak jou, monte desann nan tribinal la, li di m pa mande nou lage Shelson Nou gen pou n pale, byen si, men premye bagay ou bezwen pou lenstan, se jere tèt ou, lè m di jere tèt ou a, dayè ou son nèg ki etidye zafè sekirite, e, alò gon enfòmasyon m bay, e, avan w ale la, paske sa l enpòtan, e gon seri de nèg ki entouchab nan peyi a, m te di ke nan enfòmasyon m t ap bay, nan ankèt ke m t ap mennen sou dosye w lan, lè m rive nan zòn Jakmèl, m t ap tcheke, yo di m ke, Nan epòk ou te arete a, youn nan moun ki te kapab plizoumwen bay detay sou sa se ta Jean-Charles Moïse. Eske m bay manti nan pati sa a? Eske vrèman ou t ap fonksyone ak Jean-Charles Moïse yon epòk? Bon, ou pa bay manti. M ap presize pou ou ke m fè dezan avèk Jean-Charles Moïse avan ke m te arete. Kòrèk. Mwen fè dezan avè l. Ou fè dezan fonksyone ak misye? Deza Moïse, e m pa sèlman te bodigad Moïse. Mwen se manb fondatè Pitit Desalin. Epi tou, mwen se kowòdonatè depatmantal Sidès Pitit Desalin. Se ankèt m t ap mennen, men kòm gen yon pakèt fanatik Moïse, pafwa t panse kòmsi, si m di yon bagay, e pa paske m atake Moïse. Se yon verite m bay sou li. Donk mwen menm nan ankèt mwen, se sa m te jwenn. Mèsi pou presizyon an frè. Antoulèka, Majorite moun ou tande nan Sidès ki moun Moyiz Janchal jounen jodi a, se apre m te mennen Moyiz nan depatman an e se apre m te prezante l moun yo, mwen kreye 50 komite pou Moyiz a rezon 10 komi a rezon 10 komi 5 komite pa de pa komin paske nou gen 10 komin se konsa m te fè l pou Moyiz mwen mete l chita avèk tout notab yo Paske mwen pa yon delenkan nan depatman m, m gen anpil respè nan Sidès. Moun yo renmen m anpil. E sa ki pi rèd, gen jounalis ki konnen m. M ap, m ap si, m ap oze site non yon moun ke m te nan lise Pechina ansanm avèk li. Mwen devanse misye ennan nan laj, ni nan klas tou, ki se Romanè Samdi. Pa gen tan. Non, e pa paske pa gen tan non, se paske m poko vle ou pale. Ou konnen ke nou gen pou nou pale, dayè nou gen pou nou fè yon emisyon spesyal, m te sèlman vle ou salye peyi an, salye piblik lan, e konsèy mwen poko pale a ankenn medya, donk pweba ou bezwen kounye a, se kòmanse rekipere tèt ou. Pran kèk metye fèy pou kòmanse jere tèt ou dabò ak fanmi ou. Nou menm bò kote pa nou sipò ke n ka ba ou t ap ba ou paske m konn reyalite an. Sa vle di ke yon fason pou kòmanse reprann tèt ou. Donk premye bagay ou bezwen fè se mete tèt ou an sekirite paske nèg yo pwisan nan peyi a ou konn ba yo deja. Wi mwen konn sa. Mèsi TT. Mwen vle salye yon mwen vle salye yon zanmi w ke m pa t konnen ki te ki te ki te gen pwoblèm pou mwen tou nan prizon. M pa t konn sa paske m pa konnen l. Kiyès? M pa konnenl ki se Lynn. Oh Lynn. Gen yon moun gen yon moun New York ki ki relem depi yè swa ki dim Lynn ap plen dosye a ansanm avèm. Nerline Valcourt egalman. Nerline Valcourt li toujou ap banm ti tèks oh. Yeah. Ok mèsi mwen salye moun sa yo e m remèsye yo. Moun sa son moun ki te ah dènyèman map balansman avèk li. Mwen di w a mon gran etonman, a mon gran etonman, pandan m nan odyans lan, genyen, gen plizyè jounalis, te gen yon bri anndan. Wi, yon avoka k al fè deblozay, m pa konn si se Pyè t voye l, m tande yo arete avoka l mande pou yo kanpe seyans kareman. Misye yon nèg k ap chèche vizibilite, m pa site non l, se yon nèg ki nan kad OA, m tande k ap chèche vizibilite parapò a mèt Anèl Remy, estime ke ki pale twòp, menm tou l ap, m tande l kandida tou, Banm wè banm wè sa gon zanmi di Marie André di epi m ta sa m ta konseye w rete ak ouvè tande frè m wi misye konn sa deja Shelson ann pa pale twòp m te vle w salye peyi an salye piblik lan anpil moun ki solidè de travay te tap fè etc donk mèsi Shelson. Janm diw la ou konn ba yo deja donk pa al pale nan ankenn media pou lenstan pou ipe moun kap rele w son pakèt trèt da ou konnen yo deja ou konnen yo deja so pran ti tan pou rekipere ou epi lè w kòmanse plis ou mwen nou gen pou n pale ak peyi an m te wè w pale ou te di w gen yon konferans de près ou ka bay men a poko fè l pou lenstan son konsèy ke m ba ou paske atè a pyeje. Wi mèsi. Ok frè m. Mwen sa li pou yon dènye fwa yon dènye fwa.